Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Alò, pou set emisyon, nou genyen 2 chanson. 2 chanson konparativ. Mwen pa anvi di m ap prezante non, paske je suis pas là justement pou... fè elòj oubyen pou n ta kapab fè apoloji pou banditism. Men nan 2 mizik sa yo, m santi ke genyen yon premyè mizik ki lache jisteman pou kapab anonse ekip anfas la ke atansyon, prepare vou paske nou menm nou pral atake. E lè n atake, n ap touye moun, n ap rache moun, tou sa. Brèf. Epi dezyèm mizik lan li yon ti jan pi apeze kote ke atis sa yo menm di ben ekoute nou menm nou la nap anvayi nap touye men o final yo ta swete pou ke bagay sa li pa repete. Se de chanson ebyen li pale de ti bwa e martisan le klan de martisan al ache le premye epi klan ti bwa reponn. Men jist avan m lage. chanson sa yo map di tout artist jèn artist ki ap fè mizik sosyal e ki bezwen pou ke nou kapab promote mizik sa yo pou yo pa gen ankenn problèm paske dènyeman nou te lage mizik nèg gran ravin yo E pa ti bwa potko vini. Gen yon kòmantè de yon jèn e ke mwen respekte priz de pawòl li ki di ke aah RL Prod djòl bòkyè, ekskize mwa lekspresyon, wap fè pwomosyon pou bandi ak zam ò nou menm lè nou gen mizik nou ou pa vle fè pwomosyon pou yo. La premyè choz sè ke gon bagay pou konprann, ou gen dwa fè yon mizik brother, moun ki fè mizik lan pou an li pran mizik lan, li mete l sou chanèl li an premye, imedyatman l sou chanèl moun sa a, Depi moun nan mete dwa dotè sou mizik li an, ebyen pèsòn lòt moun pap ka mete l. Si moun nan mete l, sa kapab rive lòt moun ki te mete l lan kapab bay yon strayk. Obyen li kapab reklame l sou chanèl moun nan. Donk ou konprann ke lè w fè yon mizik, si w ta renmen pou odyans li an rive sou plis moun, Ebyen ou kapab voyel ba nou an premye, lè nou metel an premye pa gen pwoblèm, e sa konn rive tou ou anrejistre yon mizik depi nan anrejistreman an yo mete dwa dotè sou li mon pòt, sa ke ou menm ou ka pa konnen paske w se jèn wap fè mizik. E gon bagay map di nou tou, mwen pa fin twò renmen vyolans vyolans vyolans lan donk il faut preche la paix à travers les sons. Mizik sa yo mwen mete yo la jodi a la a, se jist pou m di nou ke ebyen mesye Gran Ravin yo fè yon mizik epi nèg Ti Bwa yo reponn. Nèg Gran Ravin yo menm se pase a latak. E mesye Ti Bwa yo di y ap reponn men ofinal yo di ke poukisa nou pa fè lapè a paske Sa prèske gen yon ventèn dane depwi n ap batay, se moun k ap mouri, se frè nou k ap tonbe, e ofinal, nou pa konnen pou kisa n ap batay. Alon pou le premye son. Patnè m, youn nan ti bwa ou nan Gravin. Mizik sa e pou nou, daprè sa nou te rakonte m. Mwen mete l jan nou te di m li an. 25 an depi batay sa la, youn rayi lòt. Nou pa menm konn poukisa. E jis eritaj sa ou kite pou nou, pou timoun geto yo. M fè pase fristrasyon nou jan nou viv gè a, nou chak nan bò pa nou. M pa anyen pou m jije nou, men gè a p ap mennen nou okenn kote. Ann depoze zam. Je crois qu'il y a des gens qui vont commenter en disant mais moi j'aime la première chanson euh, il y a d'autres qui vont dire ben j'aime la deuxième chanson men m vle di yon bagay menm si dezyèm mizik la gen yon ti ton pi apeze tou de chanson yo genyen sa n ta kapab rele yon apèl ak vyolans ladan yo men m sèlman swete ke gen yon jou pa egzanp dènye Stwòf nan mizik Nèg Ti Bwa yo ki di, Pou ki sa n pa fè lapè yon jou? E sa t ap bèl anpil. Se nan kontèks sa a mwen menm, mwen prezante nou 2 mizik sa yo. Se nan kontèks sa a pou m di mesye Ti Bwa ak Gran Ravin, antre nan nou menm. Chache bezwen ki ap fè nou batay la, epi di tèt nou, èske nou kapab kontinye batay pou tout tan? Quand on est armé, n ap batay anfas yon lòt gwoup, ebyen toujou mete nan tèt ou ke sè jou w son konte. Ou ka parèt jodi a ou touye nenpòt 15 nèg pou gwoup ki anfas la, men sa kapab rive demen tou se ou menm oubyen se 2 3 nèg nan kan w lan ki tonbe. Lè sa a m ta kapab di pèn nan li pa tou paske pa bliye menm lè w se yon kriminèl dènye degre men gon w moun w ap genyen ou pèdi l. Franchman, sa ap frape w e w ap santi s on bon pati nan vi w ki ale. M te vle pote ti mesaj sa pou nou. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou w nou di ke vou apresye le travay epi aprè kès kon di? A la pwochèn!